Komisè koman nou ye? E bò kote pam, bò lakay pam tout bagay byen, tout bagay anfòm? E peyi a, koman peyi a ye? Bon, e peyi a la a ou konnen, e apre la mò ti polisye sa yo sot tonbe avan yè la a, bon bagay la vrèman revòltan, nou gen yon pati nan lapolis la ki vrèman mekontan, popilasyon an kèlke pwa li mekontan tou, e jodi a se dimanch ta sipoze gen kanaval, prix carnavals, e bon anfen. Janm tande bagay la la li posib pou bann yo pa pran la rue paske polisye yo genlè pa dakò bon m konprann yo frè yo sa frè yo koule men bagay la vrèman di li vrèman grav nan ka nèg yo paske se chak jou mò ap fèt nan kan ap fèt nan kan nèg e bandi yo menm yo kontinye yo kontinye ap pran perimèt a chak polisye ke yo tiye se perimèt pa yo ki elaji jodia la m kapab di w nan zòn ke polisye sa yo mouri a. Non sèlman abitan nan zòn nan yo kouri kite zòn nan, ou pa jwenn polisye nan zòn sa ankò. Yon polisye ki te abite nan zòn sa yo pi dezète. Anvan nou ale la, nou poko pral nan polisye yo, an nou retounen lakay, an nou retounen nan Miragwàn. E anvan nou ale nan kesyon polisye, bandi, e mwen gen plizyè ti bagay pou nou pale jodi a, paske gen anpil moun ki tande komisè Miskaden, ki panse se sèlman bandi ou stope. Jodi a m te fon ti pale avè w sou konfli tèren ki genyen anpil nan Miragwàn ke depi lè w nan tèt pakè a ou kòmanse regle pwoblèm sa moun pa moute sou tè moun kòm sa ankò e mwen daprè enfòmas daprè enfòmasyon mwen mwen genyen epa ou k ban mwen enfòmasyon sa yo daprè enfòmasyon m genyen kòman sa ye kòman sa te ye avan e kòman l ye kounya. Opa avan lèm vini mwen jwenn son nan kesyon konfli tèren an te gen anpil pwoblèm e se si jiska prezan gen yon pwoblèm ki rete majè pwoblèm nan sal te ye nèg yo te gen akwentans avèk komisè gouvènman yo vòlè tè yo pou ke yo anvayi tè moun dayè se fò pa bliye se komisè gouvènman an ki pou otorize moun al fè apantaj donk yon komisè gouvènman ki gen akwentans avèk. Notè yo, apantè yo, e mwayennan, m pa byen di w, ou menm ki nan dyaspora, ou ka gen yon tèren la e gade w gade w bò maton leve, ou jwenn sèkèt la k ap anvayi l. E mwen te vini, mwen te kanpe bagay sa a, mwen pa nan konpwomi ni konpwomisyon avèk okenn vakabon, e pa gen moun Miragwàn ki ka oze di men ki bò yo konnen Miskaden gen yon mèt tè, dayè m pa achte tè, ni moun pa ban m tè tou, moun pa ofri m tè, mèsi bokou. E di kote de Miragwàn, a lè m ap pale avèk ou a la gen plis ke 50 a 60 jijman ke m te vin jwenn. anndan pakè a, jijman sa yo se de jijman ki pa ni evoke ni anwole. Lè m di yo pa ni evoke ni anwole a, se de jijman ki pa t janm pase tribinal. Se de jijman ke nèg yo chita lakay yo, yo fè, yo tape, epi mwayennan yo bezwen komisè gouvènman pou bay yon bagay ki rele egzekwature. Mwen menm, mwen chwazi, ya, mwen chwazi pa egzekwature dokiman sa yo paske lè m voye nan grèf la, nou pa jwenn jijman sa yo. Donk, e jiska prezan jiman sa yo nan men mèt yo, e y ap tann absans mwen pou ke yo fè sa y ap fè a. Men sof ke pandan m la a, li pa ka fèt. Sètadi avèk. Ou pa bezwen vin ofri m demi kawo. Alezi, alezi. Ou pa bezwen vin ofri m demi kawo, ou pa bezwen vin ofri m lajan. E m pa bezwen lajan sa a. E si m ta pran lajan sa yo, jodi a m pa t a pran ankò, paske nèg k anfas mwen yo t ap sèvi avèk bras e koripsyon ke m fè pou yo voye m ale. E pa bliye, minis Lajistis depi w nan bras ou nan koripsyon, E ou te mèt te sa w te ye a y ap voye w ale. Mwen menm, m pa nan brasa nèg, m pa nan dila nèg, m pa nan koripsyon a nèg, m pa nan pran lajan anba tab a nèg. M ka fin pale avèk ou la a, ou ka chwazi di m se je wè pou yon ti gaz mwen, m ap di w mèsi bokou antanke jounalis. Ou menm moun k ap tande m la a, ou ka chwazi di se je ban m nimewo kont ou m fè yon ti bagay, m ap di w mèsi bokou. Men ou pa ka rele m pou w di m konsa ke monchè w ap voye yon ti kouzen yon kote m ki gen yon jijman nan men l pou m ba l egzekwati pou ou, w ap ban m tan kòb. Negatif! M p ap janm antre nan sa avèk moun. E yon moun ki konnen mwen te bay yon egzekwati ki pa t merite jwenn egzekwati, ou kapab rele sou lèzòt. E m bay defi sa a nan tout repiblik la e nan tout pakè ke m pase nan peyi a. Donk, apiye atravè kesyon vòlè tè a nan Miragwàn, pa gen bagay konsa. Ka toujou gen de dosye ki vin tribina, ki vin nan pakè a sou kesyon afè tèren wi, moun tèren an e bagay atè wi, men se de dosye ki pandan, e de dosye ki gen, ki gen twazan, twazan edmi, katran depi ke yo egziste. Men se pa pandan ke m la. Donk mwen kanpe dèyè a la a, m ap travay de du labeur avèk popilasyon an, m ap sèvi yo, m ap akonpanye yo, mwen jwe wòl chèf pouswit la, mwen jwe wòl avoka de la sosyete, mwen jwe wòl reprezantan mas peyizàn nan. jan kòd pwosedi kriminèl la di l la. Donk mwen jwe tout fonksyon yo youn aprè lòt. Lè m chwazi akonpanye moun yo nan imigrasyon an, m chwazi akonpanye yo antanke lavoka de la sosyete. Mwen chwazi al defann yo. Wi, m ap vin sou sa osi. Ou pa jwenn anpil presyon sou afè tèren an Miragwàn kòm si gwo nèg ki ba w presyon, nèg ki ofri w de kawo de tè pou ta pase kèk jijman pou yo? Kòman sa pase Depa tanperaman mwen, nèg pa ka vin ofri m bagay konsa. Dayè yo di w chen mechan pa visye. Depi w yon chen mechan li pa ka visye. Non. Yon nèg pap oze kanpe sou de pye w pou w vin devan m pou w di m, Komisè gouvènman, m ap ba w tan kòb pou w fè tèl bagay pou mwen. Ou pa kapab. Menm nan telefòn ou pa kapab rele m pou fè m pwopoze konsa. Si w ta wè w gen yon chen lakay ou, w ap tande m? Wi, wi, nou la, n ap tande w 5 sou 5. W ap tande, ou wè chen sa a. Li toujou atann zo, ou toujou wè se lap pran zo nan men moun, nan men moun ke lap pran zo yo, zo yo vin pou antre lakay ou de twayè di maten lap kite yo antre, paske li gen yon redevans avèk yo. Mwen menm m gen yon redevans anvè dyaspora a, e redevans ke m gen anvè dyaspora a se pa yon redevans ki obligatwa, se pa yon redevans nèg ap ap di w e m te fè yon bagay pou yo, anba anba yo chwazi fè yon bagay pou mwen. Yo ka chwazi akonpanye m pou bon travay ke m ap fè. Dayè mwen gen sipò anpil moun nan dyaspora a, mwen gen sipò kominote entènasyonal la an jeneral, mwen gen sipò kèlke komèsan e antreprenè nan tout peyi a. Dayè m gen nèg Okap, nèg Jeremi, m gen nèg Jakmèl, m gen Pòdepè, m gen tout kote nèg k ap rele m k ap di m Seje, kenbe la pa lage, ou pa pou kò w, nou avèk ou, menm kantèske mwen pa ka met men m nan batay la, men sofke nan batay w ap fè a ke nou avèk ou. Trè byen. Aske atrè avèk kesyon sa w te poze m nan sou kesyon vòlè tèren an, pa gen bagay konsa nan Miragwàn. Pa gen sa, pa gen kesyon nèg la leve yon bon maten, li chwazi anvayi tè nèg la, jan w wè l ap fèt nan lòt jiridiksyon yo. Wè, ou pa san savwa, ou pa san savwa. Alezi, alezi. Tout nèg, tout nèg pou vòlè yon tè nan peyi Dayiti. W ap tande m? Fò gen yon kominivans avèk komisè, avèk pakè a, non tè a kon tè. Trè byen. Si pakè a pa dakò, tè a pa ka pèdi. E mwen k di w sa. E m di l zafè te gadonèk si l fache. M panse gen nèg aken k ap fache. A zafè te gade yo. Paske m klè avè w, se komisè gouvènman ki pou voye apantè a al apantè tè a. Apantè a pa ka ale pou kò l. Si apantè a ale pou kò l, m ap arete l. Ok. Ki dwa ou apantè pou moute sou tèren moun pou al apante l san ke m pa voye w? E men pou m voye w tou, fòk moun nan vin avèk dè pyès. ak konviksyon, de pyès ki nòmal, de pyès ki an règ. Trè byen. Si w pa an règ, m pa ka voye w al apòte tè a. Donk, si w al apòte tè a dèyè do m san ke m pa voye w, donk sa vle di ke w ale vin ou vini, m ap arete w. Donk, kèlkeswa moun, pou w pèdi yon tèren, w ap tande m? Wi, wi, trè byen. Fòk vòlè tè a. Komisè Muscadin li stope ke bandi mayen san yo pa janm pale de travay sa yo osi e ke w ap fè nan komin nan. Setadi nan komin Miragwàn moun pa monte sou tè moun menm jan l fèt anpil kote nan peyi Dayiti. Non, li te konn fèt oparavan. Li te konn fèt oparavan. Sa pe ta rive, yon tèren gen dwa pou yon fami, fami lan gen se yo e pou yo 10, gen 6 ki aletranje e youn nan frè l la yo chwazi vann pa l dèyè do l. Elèv ki pral dèyè do l. Elèv ki pa egzanp la, sa rive trè souvan. Yon manman gen dwa gen 8 pitit, nan 8 pitit la, li mouri kite 8 kawotè, yon kawotè pou yo chak. Ok? E nan pataj la, lè manman an mouri, e tande w, tande w menm, pandan w ye, pandan w ye Etazini, youn nan frè w la yo vann, vann 2 kawo, alòske se yon kawo li te ka vann. Men kounye a la, men kounye a la, ou menm antanke frè l, Ou oblije vin nan pati a pou depoze yon plent pou ke mwen menm pou m fè demach pou m anile e pou m pa bay òd pou tè sa al apante. Men si ou gen nan team sa, tèren sa pa ka apante. A depi ou konnen, se ke moun nan gen asirans ke li pa p pèdi tèren l. Non, nan pak. Kè pa m nan pa gen vòlè. M pa gen komisè gouvènman parèy mwen yo. Dayè, m gen yon pakèt sibstiti, m pa gen youn ladan yo ki ka oze enplike nan yon seri de bagay louch, yon seri de bagay ki wrong. E depan tanperaman yo tou, yo sou mwen, sou konpòtman m, nou fè wout lan ansanm, nou pa nan bras, nou pa nan dil ak pèsòn. Ah wè. Bon, sa se pati tè a e m panse ke anpil moun te mande m pou m poze kesyon sa, m panse anpil moun konprann. E komisè Muscadin nan jiridiksyon l lan se klè pa genyen afè moun kap vòlò tè moun menm jan l fèt sitou moun Aken yo kap di m poze kesyon sa li fèt nan komin Aken. Komisè Muscadin gen yon pwoblèm gaz osi toujou gen pwoblèm gaz la nan peyi a moun yo fè gaz nenpòt kòman nou gade nou wè anpil fwa se ou k al nan stasyon yo ou fè moun yo fè lake. Epi galon ou entèdi yo, ou eklate yo menm, ou di eklate sa pou mwen, m konn ap swiv an dirèk. E ou se se youn nan komin kote ou peye gaz la pri leta, pri leta di l nan ponp lan. Eske avèk istwa sa a pa gen anpil rayiman ou pa gen moun ki gen pwoblèm avè w pou sa paske anpil fwa nou konnen gen gwo konfli nan bagay afè gaz la? Bon, e lè w ap travay pou nasyon, w ap travay pou sosyete, e fò w pa pè moun rayi w, fò w pa pè moun atake w, fò w pa pè moun voye wòch sou ou, fò w pa pè moun moute sou radyo di sa yo vle de ou menm. Mwen menm m pa gen pwoblèm ak yon nèg ki rayi m. Dayè Jezi ki te vin la, l te vin fè byen nèg yo te rayi l. Ok? Donk se pa kont yon nèg pou vin la a, m pa ka vin la pou m travay pou yon nasyon. Pou m di m ap anpeche moun rayi m. Si m ap anpeche moun rayi m, sa vle di ke m pa bay enterè pou nasyon an non. Fò m defann nasyon an. Men pou m defann nasyon an alega de nèg k ap defann nasyon an yo, sa vle di ou byen pa dakò. Si ou gade byen, Jezi ki te antre nan tanp lan, lè l te kraze tanp lan, se paske nèg yo t ap fè mache nwa anndan wi. Men, lè l te kraze tanp lan, se o pwofi nasyon an li te kraze l. Ou gen lè s on kwayan tou, komisè? Anpil, anpil, anpil. Dayè m s on prèt rate, fò m di w byen. A, ok. Ok? Ou zan prèt. E, Ok. yeah. Par kont, e, lè Jezi ki te kraze tanp lan, se paske bagay ki t ap vann 5 goud, li te wè li t ap vann 25 goud. E sesi nèg yo te fache. Donk, li te kraze se o pwofi de nasyon an. Ok. Pafwa fò w kraze, fò w detwi o pwofi de nasyon sa a. Si ou pa chwazi kraze, ou pa chwazi detwi o pwofi de nasyon an, finalman nasyon an ap fini pa kraze, l ap fini pa detwi li menm. Trè byen. Donk jodi a la, yon gaz pa ezanp ki tap vann 40 dola e bò, kap vann 114 dola nan ponp, yon nèg ou paka vann li, ou paka vann li 1000 dola, 1200 dola ayisyen. Depi nan ponp lan wap vann li 300 dola, 400 dola. E pa vre, wap fèmen ponp lan. E lèm bay lòt m di gaz la pa gen dwa vann nan veso, li paka vann nan veso. Si yon ti malere, pa ezanp la, lal Pòtoprens, l achte galon gaz la 180 dola. Li vin la vann li 200 dola. Donk gras nèg sa m paka sezi l nan menm paske se yon komès ke l fè bon men menm kantès ke gaz la defandu se yon komès li ye donk sa vle di ke bon Ou admèt li se yon komès lakay nou? M pa vle rantre nan lojik al fè moun nan abi. Bon li rantre nan mache enfòmèl la. Li vin sanse rantre nan mache. t ap fè travay li, t ap pran reskonsablite l, komisè Muscadin t ap travay mwens. Si ministè sante piblik t ap pran reskonsablite l, nou t ap travay mwens. Si tout ministè yo te pran reskonsablite yo, nou t ap travay mwens. Donk mwen kanpe anba la a kòm yon, m ta kapab di w la a, yon bawon pou nèg yo. M pa pè nèg yo e m fouye men m tout kote. E m touche tout jan yo an jeneral. Ou paka gen gaz la pou di m wap fè mache nou avèl epa vre galon gaz la ap vann 114 dola ayisyen nan ponp m pa gen pwoblèm avèk yon nèg kal achetel 115 120 dola li vin la vann li 150 dola ayisyen men ou paka vann li 300 dola ayisyen ou paka vann li 400 dola ayisyen donk m pa gen pwoblèm pou yon nèg rayim pou sa ki melem nan rayim m pa manje nan men youn m pa bwè nan men moun em di w nèt klè menm kandaske m te manje nan men w m te bwè nan men w ou paka fè m anyen. e mwen k tou sa. Ah ouais. Sam di a m konnen l e m kanpe dèyè l. Trè byen. Ok, donk m pa pè nèg rayi m. An nou avanse komisè, kòman DGI e lòt enstitisyon yo asirans e m wè w pase nan tout e paske jodi a vrèman emisyon sa nan anvan ke nou antre nan nan nan lòt bagay ki pi estope bandi tout lòt bagay kòm nou t ap pale toutalè yo polisye yo k mouri men mwen m vle fon tou nan nan jiridiksyon lan. Kòman fonksyònman yo ye paske n konnen peyi a prèske tout bagay sa yo pa fonksyone dènyèman mwen te wè w nan imigrasyon ou t ap fè moun pran ling ou bay kat kòman sa ye? Pou kesyon imigrasyon an aktyèlman la imigrasyon fèmen lè m te debake anba a m te aprann ke gen de dezòd k ap fèt m te oblije mete tout pye m atè pa kont gen yon dam m te kwaze ozanviwon de 4 è di maten ak yon timoun sou bra l lè m te mande l kote l prale li di m li pral fè paspò. M te di ok pa gen pwoblèm. M te vle rasire l ke se pa yon timoun ke l ap sove avèk li. Dayè m pa t wè lavaliz, m pa t jwenn lapan anyen. M mete yon ti bous. Lè m poze timoun nan kesyon, m di l kot manman w? Li di m men manman l. M di m sur e sèten efektivman wi se manman l. M kite yo ale. Ok donk la sa m ap di w la se yon travay de polisye l ye. E pa djòb pa m li. Leve a katrè di maten, de twò è di maten m ap tcheke vagabon nan lari. Komisè gouvènman Myen da Souvré chita nan biwo m. Sèt men, nan peyi sa a, si w ap fè dou pou pran pòs biwokrat ou, menm jan avèk majorite nèg yo ap fè l la, e gade w ap gade wè polisye ap tonbe nan jiridiksyon nan chak semèn, e gade w ap gade wè komèsan, antreprenè, òm dafè yo, jounalis, dyaspora ap mouri nan jiridiksyon an si w ap pran pòs biwo, pran pòs biwokrat. Brèf, pa la swit, lè m te vin nan pakè a ozanviwon de twa zè dapremidi, gen yon dam ki vin kote mwen ki di m nan biwo imigrasyon gen yon tip ki pran lajan nan men li pou fè paspò, paspò a resi fèt, men tip la fè l yon pwopozisyon ki endesan. Sèt la mande l pou ke li gen relasyon avèk li pou ke li ba l paspò a. M di w sou de sa m di a li di wi. Menm kote a rale telefòn li al montre, m ap tande vòys nèg la, lè m tande vòys bagay m di gèt! Nou ka konsa fòk mwen aji ladanl. Menm kote a m pran dam nan, m mete l dèyè do m, m pran polisye m yo, m plonje nan biwo imigrasyon an, pa respè pou biwo deta a, m chwazi pale a direktè a. Direktè a di m, CG, ou pa bezwen pè, m ap jere sa. Efektivman vre, direktè a te trè kokeran, nou te chita, nou te jere sa kòmsadwa, bon, tout bagay te fini. Esonke m di nèg yo, m di misye fòk sa pa janm repete ankò nan zòrèy mwen. Jou sa repete yon ka konsa repete ankò map aji m gen pouvwa m aji e lè map aji m aji san pè san krent ou konprann e sesi advèn ke poura pa di ou ka barem nan lari a ou ka barem nan lari a lè ou barem sak pase bon demen m pa mare de pye m pa mare ou barem nan lari a nap fè fas kare a ok. E efektivman vre, je a mon gran etonman, pèsonaj ke m te jwenn ki te avèk timoun nan, 3 zèd aprè midi, li gen plis ke seksè moun devan l lan. E li di m, li se senkyèm oubyen uit la timoun mwen te jwenn nan avèk manman l lan ki te bat fè a 4 èdtè maten an, li gen plis ke seksè moun devan l lan. E tout moun ki devan l lan, li di m, se otorite ki vini ki mete yo, e chèf ki mete yo devan l lan, paske li an ni pa gen pou al pa gen pèsòn. Gèt! Se depi 4 è di maten w la a pou a no jou la ou gen tout moun sa yo devan w di m wi komisè pase li menm li pa gen pèsòn. Li pa gen kontak, li pa gen otorite chèf, nèg zo reken, nèg desann patwòl, nèg ofisyèl yo nèg yo vin la a, yo mete moun devan nan ring lan epi yo vire do yo ale yo se fini. Li te di pa gen pwoblèm demen maten menm lè a repran lari a m ap la a, m ap debake, m ap wè si w pa ka fè 4 la. Efektivman yo menm te debake e m te di ti mesye ki ofisyèl nan men yo a. Ti mesye gen sèvis de leta nan men yo a komisè Muscadin ap anba a map tann yo map tann yo vin pote boure avèk ti madanm yo ti mennaj yo ti fanmi yo dayè madanm nèg sa yo pitit nèg sa yo deja aletranje deja madanm nèg sa yo pitit nèg sa yo deja aletranje tout moun yap vin yap vin met nan ling nan la se ti fanm se ti frè mennaj bagay mennaj ke yap regle men menm nan Miragwàn m pa al afè fanm m pa al bon nèg defi ou di men kibò ou konnen komisè Muscadin gon mennaj. Bon nèg defi ou dim de mesye sa lakay ou m te vin koze avèk pitit fiw bon nèg defi ou dim nan madanm ou negatif madan bagay konsa ok m gon misyon map fè misyon m nan lèm pa miyagwèl ankò map retounen nan peyi m al viv kòm sa dwa avèk pitit mwen brèf e dam sa efektivman vre m te jwenn li nan liy nan li pat fini pa fè 4 la e li te vin ale demen maten m te vin debake lèm debake m fè tout moun pran liy premye rive premye pase e se sim te gon nèg defi vini avèk yon nèg. M tande w gen ofi bon m tande w se ofisyèl. Se pou yon nèg defi vini avèk ti mennay ou pou w vin mete nan tèt Ing nan devan m nan. Ke Jezi m te fasilite tout moun yo fè kat yo e tout popilasyon an kapab temwanye sa m di w la. Trè byen. Paske nan peyi sa men kouman li ye. Se yon peyi depi w pa gen moun ladan l ou fini pa mele. Se yon peyi moun ni ye, fò gen moun pa, fò gen zanmitay, fò gen akwentansyon chèf. Wi men ou pa fèl chak jou. Eske jodi a la lò pa al anba bay sa li respekte? Non. Centre Cache imigrasyon vin fèmen mwen vin relache. Ok. Avèk polisye pa m yo centre cache mwen yon nan ki te vle fè dezòd chak semèn yo gen moun pa yo y ap fè kat elektoral. M te di direktè lapolis la konsa ke nan ka sa a pou m repliye pou evite yon katastwòf. Paske m p ap dakò ou nèg ou se polisye w ap travay nan jiridiksyon pa m nan. Chak jou ou panse ou gen de twa moun wap vini fè kat elektò e wap vini fè pasipò pou yo. Ayy m pap dakò ak bagay sa. Donk mwen menm m pa konn fè m pa konn pè mwen menm. Sa di m pap mennen operasyon ponpye. Sa di komisè Muscadin manyen anpil preske tout enstitisyon nan jiridiksyon an. Komisè Muscadin ba yon kout pous nan tout pou wè petèt si yo ka byen fonksyone avan menm ke lap mache stope bandi. Komisè Muscadin se yon touch a tou. pou m al arete yo jiskaske yo fini pa pran lafi. M pa gen pwoblèm avèk nèg k ap travay nan Leta a, ou pa touche, ou kapab chwazi revandike, men ou pa ka met malad yo deyò andedan lopital la. Si w met malad yo deyò lopital la, sa vle di ou pran pòz pòt an bwa w, men lè sa a mwen menm m oblije frape an pòt an fès ou. Sa vle di ou ka toujou revandike, sèt, men ou pa kapab al chwazi met malad yo deyò. Ou pa ka fèmen lopital la. Paske ou tap travay nan korona leta poko ka peyew ou santi fèmen lopital la non an 2 fwa yo fè deriv la e m te tante pale avèk yo m te chwa lè yo fèmen lopital la m vini otomatik man m vini san je de pè m vini m kraze kadna m bay e doktè e enfimyè e pèsonèl ak sèvi yo tap travay paske nan peyi sa fòk pafwa fòk ou aji avèk ou te pridan ou pat dwe aji avèk yon yon yon jij de pè komisè. Tout se gèl ou pral fè a ou vakabon bon ki debake ou lopital wap mande li kap mete malad deyò kouto nan menl manchèt li nan menl ki sousete gèl ou pral fè avèl sousete gèl ou pral fè avèl se arete vakabon an foul nan prizon epi pou leta degajel poul peye vakabon an wi leta dwe nèg la fòk leta peyel wi mdakò a nèg la mpa gen pwoblèm ak sa leta dwe nèg la fòk leta peyel. Men m te fini pa chase yo e m te ba yo, m te di yo malè avèk yo si yo retounen lopital la ankò. Si yo gen yon revandikasyon pou yo fè l, epi al fè l devan ministè sante piblik. Se pa devan lopital la, lopital la pa enfimyè yo, doktè yo, premye doktè yo, pasyan yo ki malad la e lopital la, yo pa ni koupab ni reskonsab. Trè byen. Komisè, an nou ale lan pli di pati emisyon an e. Semèn pase a, bon, semèn pase a la, ou ka, tout moun se konstène pa rapò a polisye nou yo ki kontinye ap tonbe. Lè, lè, lè bagay sa rive nan zorèy ou lè w ap gad imaj yo, etan ke komisè gouvènman de Miragwàn, komisè Miskaden an plis, ki, ki sa k vin nan tèt ou nan moman menm bagay la rive a, lè w vin gen enfòmasyon sa? M pap baw manti se yon ti frèm depi etazini depi kanada ki te premye enfòmem de bagay sa fòm diw byen m te nan lari m te apèn rantre tou fatige m te kouche men dabitid ou konnen lè w rantre fòw tcheke moun fòw tcheke sou moun e m ta kapab diw ki pi pwòch ou a yo pou konn kòman pitit ou ye fanmi w fòw konnen dabò kòman yo ye avan si w fè yon foto an fanmi premye moun wap gade si w wè e tèt ou dezyèm moun wap gade si w wè nan foto a se moun ki pi chè pou ou a. Se evidan. Donk lè m antre, kounye a lè m tcheke, lè m fin tcheke pou m konn kòman de pitit mwen yo okay, yo di m yo gen an fòm. Ok. Lè kounye a m wè msye te ekri m, lè m gade m wè yon videyo msye voye ban mwen, m wè videyo polisye yo. M di msye, se pa sa. M di msye, enfòmasyon ke m te ke m te genyen se ke 2 polis e ke 2 polisye ki blese e gen 6 bandi ki mouri. Msye di m non, men sa k pase, men sa k pase. Se lè m rantre sou gwoup lapolis la, mwen rantre sou gwoup lè m gade m wè bagay la. Monchè sa te vrèman fè m mal. Se fòm di byen ka sa yo te konn abitye repete Miragwàn pou petèt polisye m yo rache yo, boule yo, koupe grenn yo, fè yon seri de bagay. Men sa k pase, pou sa yo pa t kontinye nan depatman pa m nan? Lè ou deye met pye m atè. E lè m te met pye m atè a, m pa t mete l atè an kachèt. Tout moun te wè komisè gouvènman an debake, zam alamen, ap chase ti mesye sa yo. E si m pa t kontinye met pye m atè alojou pandan m kanpe m ap pale avè w lala a? E menm sak gen la sa ap pase lèkou a ka pase ka toujou pase miyagwann paske bandi a kisa li ye bandi a se menm jan avèk m te kapab diw lò bon m pa konn si w se nèg andeyò menm lò w pase andeyò w ap pase nan raje lò w pase andeyò w ap pase nan yon zòn ou pral nan yon lòt zòn e w ap pase nan yon seri de ti chemen nan ti chemen w ap pase a si w gade atè a atè a kale kale kale adwat agoch gen raje. wè si w fè yon semèn, ou fè yon mwa ou pa pase, pèsonn pa pase, w ap angaje pou se ladan l. Ebyen Bondye a konsa l ye. Donk Bondye a mande pou w ap tcheke sou li an pèmanans. Bondye a mande pou w ap veye l milimetrikman. Bandi a mande, lò popilasyon an enfòme w, tèl kote, tèl zòn, gen yon bal ki te tire, fò w debake pou w konnen nan ki kontèks bal sa a te tire a, kiyès ki te angaje, kiyès ki te tire a, nan ki rejyon moun sa a te tire a, nan ki sikonstans moun sa a te tire a. Paske jodi a la a nèg ou wè k bandi a gwo bandi a gon lè e ti bandi l te ye donk bandi a se tankou etensèl li ye ala minit ke li ka pase de etensèl an flam si w pa etenn li wi donk fòk ou etenn bandi a depi nan etensèl sinon l ap fini pa fè flam nan men w lè l al pran flam nan men w l ap boule. Trè byen komisè jan w pale la sètadi menm katouch pa tire nan miragwàn si se pa ou menm ki tire l oubyen polisye yo Polisye yo pap tire dayè bal la chè ti bwat bal la lontan yo konn achte l 400 dola ayisyen aktyèlman la lap vann 3400 dola ayisyen 3500 dola ayisyen kot polisye jwenn bal pou yo tire ann nan bal polisye yo bon bagay sa m pa benyen pale l m pa benyen pale l kot nèg Ah wè. Gen mwen kap opere e mwen kap tire a. Paske semèn pase a la mwen genyen yon ekip etranje ki nan peyi a, fòm diw m chaje etranje nan peyim nan. E m gen yon pil blan ki vin nan yon seri de gwo ong e anfen. E nèg yo te vrèman etone paske yo te tande 2 zè di maten gen anpil katouch ki tap tire nan zòn. Nan zòn sa a efektivman vre yo te vin fè apèl avèk mwen, yo te di m si je men sak pase, men sak pase. Yèswa yo te vrèman choke, m di yo non men sak pase. Se komisè Muscadin ki nan tèl zòn, tèl zòn, tèl zòn, tèl zòn. Gen kèlke nèg ki t ap plede bay pwoblèm dèyè a, dèyè yon lekòl. Nan fon Jan Simon, nèg yo vle te fè yon ti pas anlè a. Nèg yo ap plede kase kay moun, vòlè motosiklèt. M te debake anba a, m te kwaze avèk yon nèg ki gen yon gwo pis nan men l. Pis sa a se bagay yo kraze pòt yo. Lè m te mande misye pou l kanpe. Li pat kanpe m te fè plizyè kout bal anlè pou m wè si nèg la pa pran m je. Bon finalman misye te lage bal la atè epi l te fini pa lage pye l. Men m gade misye jodi a misye pa misye kite zòn sa. Paske misye konnen si l si l kanpe konprann gon grenn bagay gon grenn bagay k ap rele tann li. Donk aktyèlman la nèg ti zòn sa a nan fon jan Simon an e bon ti vòlè yo la a yo pran men yo yo konnen m la. Donk m voye pale nèg yo, m di nèg yo atansyon, atansyon a nenpòt kèl moman m ap debake sou yo. E lè m debake sou yo sa m fè a m ap fè l. M ap travay se o pwofi de la popilasyon. M p ap travay pou komisè Muscadin mwen menm. Si m t ap travay pou komisè Muscadin, se kote m abite a, sou boulva Kache, nimewo kay la, se la m t ap debake. M t ap di bon m pral sekirize zòn nan, m pral gade vagabon. E pou nasyon an m ap travay. Jodi a la a lè yon dyaspora ap pase nan Nip la, ou pase avèk kè poze. Lò nèg Okap ap pase nan Nip, ou pase ak kè poze, lò nèg Jeremi ap travèse gran Nip lan, ou pase ak kè poze. Donk, ou gen garanti ke yo pap kidnape w, ou gen garanti nèg pap frize w, ou gen garanti ke nèg pap vyole madanm ou, nèg pap vyole pitit ou. Donk, m ap kontinye travay darache pou popilasyon an jiskaske. Komisè, si sa k pase Lyankou a te pase nan. Nan jiridiksyon lan, ki reyaksyon w t ap fè? Li pa t ap janm ka pase. Menm nan rèv li pa ka pase. Pa gen nèg ki ka oze vin etabli ti gang w la jiskaske w arive touye 6 polisye. Li pa ka fèt. Ok? Zwazo a konn sa k pase frè m. Ou wè depi l poze sou bwa a w kouri dèyè l. Depi w kite l fè, depi w li te poze, l ap fè nich, l ap ponn, l ap kouve, l ap kale, epi, epi, li pran pye, l ap pran pyebwa nan men w, l ap pran zòn nan men w. Donk, depi l poze yo pou w lè l. Donk, nèg yo pa ka vin loje nan nip. Bandi yo pa ka vin loje nan nip. Nèg yo mèt fou, e yo konn sa trè byen. Komisè a. Pase nan kou a, li enposib pou l pase nan nip. Banm pale yon bagay m klè avèk ou nèg fòw pa janm kite bourik la pwal bat sak pay la fòw pa al kriye sou sèkèy la e sou kadav la pwal kriye jodi a la a èpòt la pa gen oken rapò avèk zak ensekirite yo ensekirite ki gen la jodi a PM Ariel vin jwenn li se pa PM Ariel anrè ki vin avèl. e pot alewogèn epi pwogrese sou nèg yo, met bal sou nèg yo. E lè sa a, w ap di nèg yo pa al kriye sou sèkèy la, sou sèkèy la, y al kriye sou kadav la. Donk, pou Gran Nò la, e sa se yon pote bore, yon pote bore ki pou fèt. Fòk polisye yo sèke nèg yo, aranje yo, pote bore sou nèg yo, aneyanti nèg yo. Sinon, yo fèk kare mouri. Si nèg yo pa pran destin an men. Yo panse, wap tande m, se x se y ki koz yo nan ensekirite, e afè pa yo liye. Fòk nèg yo aranje yo pou yo pote boure sou nèg yo. Sa vle bandi a ou paka ba l chans pou l viv. Ou paka arete l, lè w arete l ou pa mete l. Eske nan ka sa, eske nan ka sa lè yo pote boure yo tou anpil inosan pap viktim komisè? Eske w panse anndan matizan gen inosan? Bon yo inosan yo yo pa kidnape yo? Eske w panse andedan kwadèboukè gen inosan anndan sa? Ok tout moun serye yo ale kite zòn nan. Si w chwazi rete se paske w chwazi fè antèn pou nèg yo wi. Si w chwazi rete se paske w chwazi kopere avèk nèg yo. Donk se lajan kidnapin nèg voye moun wè k al lekòl anndan yon lekòl. Dèyè yo pa peye kay, yo pran depi se kay dyaspora ki te anba a. Tout bèl kay, tout sa ki te gen anba moun serye yo kouri kite zòn nan yo. Mwen pa vle di si moun nan rete Kwadèboukè oubyen kote nan zòn Nòdou a yo li pa li pa serye. Poukisa? Paske m panse ou menm k ap pale la kòm komisè gouvènman w ap pale an konesans de koz ou konn anpil bagay k ap pase nan peyi a pase m. Men èske nou ka lage l kòm sa tou? Tout moun sa yo ki rete la k pa gen kote pou yo ale. Nou ka di yo, yo pa inosan nan sa k ap fèt la. Ki yo fè pa kidnape yo? Pou ki sa yo pa kidnape yo? Ou kwè lè yo kidnape yon moun nan kòb kidnapin nan yo ba yo pa yo? Pou ou menm yo. M ba w defi ou menm. Bon, tande, tande. M ba w defi ou menm. M ba w defi. Di ou gen yon fanmi ou kenn nan Matisan ou pral wè l. Yap piti nan pwan nan. M baw nèg defi si w pa zanmi lanmò sanjou ou pa zanmi vòlè kanba sa yo kap touye moun nan yo pou w di ou gon kay ou anba ba a wap sot etazini wap fè yon semèn ladanl ou pa kapab donk moun ou wè trete a yo se an tèt yo ye se yo k nan lari a kap di m nan tèl machin tèl machin tèl machin gen tèl nèg kap tèl koulè rad tèl koulè rad. Misye sanble gen mwayen nan menl, machin nan pral pase talè poun pran misye. Donk moun wè rete anndan vila juda yo. Se tou tè yo ye alò. Tou tè yo ye, sam di la m fini. Ok. De menm pou nèg ou wè ki rete andedan kwadebouk tè yo. Se antèt bandi yo ye, se sa yap fè pou bandi a yo. Dayè tout moun serye ale kouri kite kay yo. Sak fè yo pa kouri yo menm. Se paske yo fon sèl avèk vagabon yo. Banm poze yon kesyon sa komisè, e menm si petèt sa pa rive nan jiridiksyon w lan, ou konnen nan afè bandi sa gen anpil moun ki pèdi kay yo, anpil moun sitou mwen menm k an Frans ki konn sa, gen anpil zanmi m konnen ki rele m ki pale avè m de sa, e kote bandi pran kay yo oubyen yo kite zòn nan, yo moun yo kase kay yo. Ou pap bezwen chèf pou tounen wap nèke pran tikè ou antre nan avyon ou debake nan kay ou ou remet pot ou remet seri paske nèg sa yo pa dwe la ankò jou gen yon leta serye ankò nan peyi sa donk ou pa pèdi kay la ou ka toujou abite kay la dayè nèg yo paka eskev ape kay la yo paka eskev ape kay la yo ka toujou loje ladanl dòmi ladanl kraze kay la fè yon seri de deriv nan kay la men nèg yo paka pran kay la yo ka pranl yo ka pranl pou yon ti bout tan. Yo ta pran l pou tout kontra ke leta a vle. Men jou leta a chwazi met pye l atè, nèg yo ap kouri kite kay la. Komisè banm mande w sa osi, eske w pa panse menm si w ap fè tout travay sa, stope bandi nan jiridiksyon w lan, peyi a ta rete konsa pandan plis di n ane ankò ou byen vwa plis paske m pa wè espwa, ou panse finalman li pap rive lakay ou paske. Jodi a la komisè, tout ti kote ki pot ko gen anyen ditou yo, kòmanse gen nèg k ap antre. Eske si peyi a rete konsa jan l ye la nan leta aktyèl, kote tout voum se do, pa gen chèf, ou panse bandi yo p ap rive anba pye w? Ee, sof ke m ap tann yo. A wi? M ap tann yo wi mwen menm. Depi yo debake mwen menm, sa m konn fè a m ap fè l wi. Ah oui. Ou pa kwèm? Ah, komisè, m'a wal. M'pa kanpe, m'pa repliye. Ok. Se ta. Kanta ti mesye ki gen zam nan men yo a, tout otan ke ke yo rete nan Matisan, yo ka toujou fè videyo, yo ka toujou fè radòt yo. Men yo pa kapab loje nan Nip lan. Yo pa ka vin etabli baz yo nan Nip lan. M'ap deloje nèg yo. E lè'm deloje nèg yo, m'ap deloje sou kout zam. M'pap deloje yo, yo, yo avèk pawòl. Mwen pral pran laprès pou yo, mwen pral plenyen, dayè m pa konn plenyen mwen menm, ou di m plenyen m nan radyo m ap plenyen mwen menm, jamè, m pa janm plenyen mwen menm, m la pou m aji, m se chèf pouswit, m la pou m pouswiv vakabon, m la pou m pouswiv delenkan, m pa gen pou m al plenyen nan radyo pou m di zòn mwen la a vakabon pral bandi pral non, m la pou m mache zam mwen pou m mache sou nèg yo, pou m fè fas kare a nèg yo, pou m batay a nèg yo. Trè byen. Medam se mesye wap swiv emisyon Paul Haiti Autrement, nou gen avè nou komisè Muscadin, komisè Miragwan ki avè nou ki ke nou konnen ki stope an pil bandi e gen moun ki dakò avèl, gen moun ki pa dakò a fòmil nan tou, e nou pral eseye abòde kesyon sa. E dènyèman gon ensidan k pase nan zòn nou komisè Muscadin, e yon jèn gason ke nou te arete. E pat ou menm ki te arete l. Mwen te fè yon deklarasyon. Gen anpil moun ki mande m pou m mande w ki sa w ap di de deklarasyon sa a lè nou vin jwenn jenn gason sa a, li se inosan e ou menm ou te deklare si se te ou ki te jwenn misye yo pa t ap jwenn tras li. Sa se pawòl pa w. Eske jodi a ou pa t ap regrèt si w te, si lè ou te vin konnen nèg sa a se yon inosan li ye? M pa konn rive sou nèg pou m pa konn nati nèg la. Humm. Depi ou wè se mwen menm ki pran w, sela enplike mwen gen done de ou menm, mwen gen tout bagay de ou menm. Sinon m pap pran w. Map pase kòm sa dwa. Paske m pap debake. Wi men nan ka misye ou te di, ou di se ou ki te pran l, misye pa tap la. Non men si e mwen ki te pran l, si efektivman e Muscadin ki te pran l, w ap tande m? Wi wi. Misye an swa tap toujou arete paske m pa gen, m pa gen très de misye. Uhmm. Sa a se nèg ke yon sektè nan peyi a peye pou di yon seri de bagay. Men avan yo di yo tou, yo konn rele m pou yo di m, a se je m pral lage wi la a, m pral lage paske ou konnen, anfen, chak nèg kanpe nan yon kan. M pa vle w panse ti mesye k ap voye toya sou mwen yo pou di yo pou ensekirite a non papa. Non, se yon djòb y ap fè wi. Nèg yo dèyè vyouz. E ansuit tou, si yon sektè nan peyi a chwazi voye yon lajan ba nèg la, nèg la ap pran lajan an, men sa pou l di a l ap di l. Men sa pa pou otan di ke li anfas komisè Muscadin pou sa. Non, komisè Muscadin pa pou yon nèg ki inosan. Si w inosan, ou prale. M pa p menm rive sou ou menm. Si se bank pa w. M pa p menm rive sou ou. Non, m pa p rive sou yo. Komisè, e. Moun ke m pre yo, se moun ke mwen gentan endis sou yo. Trè byen. Komisè, e, mwen gen enfòmasyon ke ou trè alèz nan Miragwàn, Fondènèg. Ou pa gen pwoblèm pyès, ou met pye w atè, ou achte nan restoran ou vle, ou dòmi kote ou vle. E, fòmil sa ou itilize a, m panse gen anpil moun ki di. E komisè sa, se sèl ou k fè sa nan peyi a. Yè, pou mwen di, kòm mwen t ap di nan debi emisyon an, mwen t ap pale avèk yon zanmi mwen Ozetazini ki di, s on sèl chèf ki gen nan peyi a, se ou menm, paske se sèl ou menm ki pale nan nan jiridiksyon w lan, epi. Epi tout moun tande sa w di. Jiskaske ou mache jan w vle, ka vwazen, tout moun. Ou pa twouve ou gen anpil moun ki gen pwoblèm avè w nan komin ou an? Sa pèt arive, yo ka dè fo. Lè m di dè fwa, dè moun ki montre w ki avè w ki pa avè w. Wi. Ok? Men l ap fò e difisil pou nèk kanpe l di w li pral atake komisè Muscadin. Lap fò e difisil. Ay lèm kanpe yon kote e Nou gen kontwòl zòn nan. Nou toujou gen kontwòl zòn nan. Zam a la men, nou pa janm ka, nou pa janm neglije zam nou. Zam nou pa konn ate menm pou yon sekonn. E nou pa pral nan baskile zam. Non, nou toujou gen kat o kanon. Ah wi. Donk sa vle di ke pou yon nèg pap te wè yon bon maten. Ay bandi a fòm di w byen, enmi an ou pa sou estime l. M pa janm sou estime enmi an mwen menm. E se avantaj sa ke m genyen. Menm kanteske ou wèm kanpe bò lari a la, ou vin la kòm enkoni, ou vin banm lanmen. Pandan ou vin banm lanmen an, m garanti ou gen pwès 2 djòl zam ki branche sou ou. Donk, pansan ke ou pral fouye men w anba chòti w, pansan ke ou pral rale zam, ou pap menm gentan rale l. Paske nèg kazèk mwen yo pap ba w chans sa. E de menm ke mwen menm tou, lè w wè manch chèn mwen kenbe nan men m, zam mwen kenbe nan men m, depi ou ap pwogrese nan perimèt pa m nan, ou sou kontwòl mwen. Donk konsèy a rale zam retire sa nan men yo. Paske se yon bagay map veye chak jou min map veye chak jou ki se atak ame. Se chak jou a chak sekond map veye sa ki rele atak ame a. Se sak fè ou pap janm wèm kanpe nan lari a poum bay lari a dom. Ou pap janm wèm kanpe yon kote pou nou ta di nou tout polisye m yo la nou kanpe nan yon ti kwen. Wap wè nou epapiye nan zòn nan. Se de fason ke ou pa kapab pase pou fè rafal sou nou. Yon nèg ka tou oze pran chans pou pase ou fè yon bal, men ou pap ka kanpe goumen. Paske wap jwenn yon ripòs ki twòp, ke ou pat janm te konnen nan vi ou. Komisè, komisè gen yon moun ki mande m pou m poze w kestyon sa, e li di mwen, eske ou panse. Kilè w panse, tande kreyòl la lèd la, kilè w panse travay kwape bandi jan w ap fè l la l ap tèmine paske li twouve se pa se pa bon fòmil nan sa? Bon, si moun nan di se pa fòmil nan sa, m ta renmen moun nan ban m fòmil lan. Si moun nan, bon e li konnen kòman kounye a la li pral abòde bandi yo. E si l gen yon fòmil ke li kapab aprivwaze bandi yo pou l kapab koutwaye yo. Pou l fè yo depoze lèzam. E l ban mwen l. E m ta renmen genyen l bò kote m tou. E m ta renmen genyen misye pou m voye l Matisan, al koutwaye moun yo, al pale a moun yo, al fè yo depoze lèzam. E fò w ta di bandi. E al di moun nan mwen al enfòme. Di moun nan mwen al enfòme pou l konnen ki jan Jòj Wachintonn te fè Lèzetazini Lèzetazini jodi a jan l ye la jodi a la. Ok. Donk yon popilasyon ki te genyen prèske, egzanp m te kapab di w, egzanp pou m ba w, ki te ka gen 10,000 moun, bon m pa di 10,000, ki te ka gen 1,000 moun, li te prèske redui, w ap tande m? Wi, wi. A 800 moun. Paske fò w pa bliye, Texas te yon gerol dèzetazini. Ay sa se sa se moun ki pap ki pap touye yo wi sa se moun kap fè ti vòl kap fè yon seri de bagay yo wi ok men kanta ti mesye ki te gen zam nan men yo di misye al enfòme pou l konnen kisa George Washington te mande fè avèk nèg sa yo jodi a la m ka dakò avèk yon nèg pou di konsa ke metòd elimine nèg yo pa solisyon an men fò w di m tou lè m arete si m arete yo fò m ta voye yo ba nèg sa pou l al sekirize lakay pa l avèk yo. Avk petèt moun nan ka petèt bezwen bandi yo pou sekirize lakay li, sekirize madanm li, sekirize pitit li oubyen sekirize zòn li. Donk misye gen dwa pa dakò yo mouri. Ok. Men kounya la, lè m arete yo fò m te ka voye yo ba li. Omwen nèg sa yo ta itil li. Trè byen. Komisè n ap avanse vè la fen emisyon paske a 22 zè moun tèmine l. Gen tan 22 zè 8. Si gen yon mesaj ou venyen voye, w ap voye ba dyaspora oubyen ba kominote, ba kominote w la, paske gen anpil moun ki ap suiv ou, ki toujou ap gade deklarasyon w yo tou, e kisa l ta ye aswè a? Mesaj m ap voye bay kominote pa m nan, l ap diferan de sa m ap voye ba dyaspora. Mesaj m ap voye bay kominote pa m nan, moun Gran Sid yo, m ap toujou di yo, kontinye enfòme m, kontinye rele m, kontinye ban m. Alèt sou nèg ki gen zam nan men yo ki se dè asasen. Master Valère, m pa wè, m pa wè kesyon lan, m pa wè kesyon lan, reekri l pou m ka poze komisè a pou ou anvan ke l ale. Alezi komisè. Ya, e mesaj m ap voye bay moun ki nan jiridiksyon pa m nan yo, y ap diferan de mesaj m ap voye ba dyaspora yo. Mesaj m ap voye ba moun ki nan jiridiksyon pa m yo, m ap di yo kontinye alète m, kontinye ban m, fè m siy, kontinye rele m. Kontinye banm des done e des enfòmasyon sou nèg ki se bandi yo, nèg ki se asasen yo. Ou nèg ou se nèg nan okay, ou nan yon kamyonèt, wap sot pòtoprens, ou nan yon bis ou wap sot pòtoprens, ou sispèk yon move grenn moute machin nan, enfòmem. Map kanpe machin sa kèlke pa, map tcheke machin nan, mpa menm dayè map tcheke tout moun, dayè mpa egare. Map tcheke tout moun nèt, men grenn kem bezwen an map fini pa tchekel. Pou m jwenn eske l gen zam, m ap poze l anpil kesyon, kote l soti, ki bò l moute machin nan. Ok? Men sa m ap di dyaspora yo, m ap di yo pran kouraj, e yo pa pou kò yo, komisè Muscadin kanpe avèk yo. Komisè anvan w ale, anvan w ale gen yon kesyon ki poze pa ou menm, men li pa lan jiridiksyon ou, men bon, de tout fason moun nan idantifye sa, se Masner Valè ki poze w kesyon sa, li di w, Bonswa komisè. Miskaden anpil respè pou bon travay wap fè lan jiridiksyon ou lan. Kòm mwen konnen mòn koma douzyèm seksyon Daken pa nan jiridiksyon w, pa lan jiridiksyon w lan, kòman ou ka ede nou twouve ti moso lapè ap yon gwoup bandi k ap vòlò tè moun nan ran mòn koma? M pa konnen si ou ka reponn kesyon an, poze l kesyon an. Bon m ba l ou byen. Kesyon si se nèg kap vòlè tè, sa se travay komisè gouvènman aken an. Si se nèg azam, ki se bandi, m tap di l li mèt al dòmi atè Mannkoma. Paske ti mesye Mannkoma ki tap bay pwoblèm nan mwad oktòb, novanm yo, jodi a la yo pa la ankò. Yo pa la? Yo pa la ankò. Paske nèg yo nan Vannkoma, ki pat jirisyon pa m, nèg yo te pran malè plezi yo, debake anba nan Mwannkoma, fouye machin moun kap sot Miragwàn, fouye machin ki pral Okay. Donk, nou te prete yon kamyonèt. Nou te chita nan kamyonèt la a 4 è di maten, nou te pase nan zòn nan e nèg yo t al tante fouye kamyonèt la pou yo te pran sa tout moun genyen. E finalman tout nèg te desann. Yo di a nèg sa yo pa la ankò. Ebyen sa l te ye la mesye. Donk Mannokova, moun Mannokova yo, sa m ap di w la la yo konnen l. E yo tout te tande. Yo tout te tande sa k te pase. Labèl Jèlin Ostin. Kaka yo pat wè, men sam diw la yo konnenl. Men si e pou kesyon nèg kap vòlè tè menn koma, sa se bagay ki gade pakè a kè. Men si se pou ensekirite, yo pa bezwen pou sa. Yo mèt dòmi a pòt louvè anba a. Ka toujou gen yon ti vòlè kap vòlè chodyè wi frèm. Dayè si ou kite pòt ou ouvè, wè nan nèg ka toujou pase lakay ou la vòlè ou, kase kay ou. Sèt, men la kesyon nèg a zam kap teworize popilasyon yo mòn koba a, li pa ka fèt. Mèsi. La belle Gerline Austin salye w komisè e li voye anpil love pou ou e m pa konnen e li di w l renmen w anpil. E komisè ou konnen nou menm nou toujou pale e m panse yon pwochèn fwa n ap pran ankò a chak fwa ti pe gen yon ti bagay yo evolye nan peyi a. Mèsi dèske w te mete w disponib m konnen w fè anpil sakrifis paske w te nan yon reyinyon. e ou oblije kraze renyon pou te ka reponn a kestyon nou. Mèsi anpil e n ap genyen w trè pwochènman. E mwen la pou nou, depi nou bezwen mwen, rele mwen kèlke jou avan, n ap planifye, n ap pale, n ap fè bat bouch e sou tout sa k ap pase a siye atè avèk kesyon peyi Dayiti. Mèsi, m renmen n anpil. Mèsi anpil komisè, bòn sware. Mèsi anpil.